Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nan kad emisyon sila nou pap pale anpil. Men, euh, nou sèlman vin pale de 3 euh, nèg. Lanmò Sanjou, Baz 400 Mawozo, Chen an, Kwadèmisyon epi gen yon lòt ki se Kat Ponyèt. Kat Ponyèt nou te fè yon emisyon deja sou li se un alye de depòte, depòte nèg 400 mawozo yo te touye. Ebyen Kat Ponyèt se kèlken ki se yon gwo bout sòlda, misye gen yon fòs de frap anraje, men ekoute kounya la vin gen yon batay triyangilè. Men gen 2 ki fè sa n ta kapab rele yon sòt de fizyon pou kapab batay kont 400 mawozo. Lè 2 se Gwoup chen an, epi 4 ponyèt. Mesye chen yo di, ben ekoute, sèt istwa de nèg yo vle etann pouvwa yo nan anpil zòn nan Kwadèboukè a, ebyen depi ou kòmanse pran nan Chada pou al rive nan Kwadèmisyon, ben, il faut faire un stop. Se sa k fè genyen kowalisyon Poukwèl ye la a. E daprè enfòmasyon ki sòti se ke mesye sa yo aparaman yo te fon pote boure nan zòn Belanton an kote ke ebyen yo t al pete kout bal avèk nèg 400 mawozo yo. Genyen zanmi nou yo ki pale sou kesyon sila nan mikwo Louko Desir genyen yon rubrik ki rele pawòl geto. Ebyen mesye yo di anpil pawòl. Eske nou ta dwe fè fwa ak pawòl sa yo? Ebyen mwa je mè an gwo pwen detèwogasyon kote ke yo pale de fizyon ki genyen ant chen avèk kat ponyèt, veritable kowalisyon pou kapab konbat mesye 400 mawozo yo. E pwi yo fè konnen tou genyen sa nou ta kapab rele yon sòt de fisur nan baz 400 mawozo aparaman baz la ta yon ti jan sende sa vle di divize fraktire an kelke sòt e pi yo pale tou de manno o nivo de vilaj de dye donk manno se kelken ki pa fè twòp yit e an tèm kòm si bagay li ap fè ki parèt vizib pou ke moun kapab pale de li men atansyon an a fè kwa ke nan sitiyasyon ki te gen nan matisan Ebyen lapolis te tire dirèkteman sou Manno kote ke li te nan yon machin, bon machin nan li menm li tounen paswa anba bal epi Manno li menm li ale. Donk m pap di plis, m ap kite nou tande mesye pawòl geto yo, men ekoute m pa kab di ke se totalman vrè paske sou pwen sa a gen anpil pwen mesye yo pale, donk mwen poko mennen ankèt apwofondi sou yo pou konnen eske se vre. ou pa. Men ekoute mesye sa yo fò souvan yo konn mete pye yo atè a pou kapab wè kòman sitiyasyon an ye o nivo de sètèn zòn. Ekoute sa. Ou pa konnen lo lanmò san jou pa chèf baz 400 mawozo ankò? Sòti m la! Gwo deklarasyon wi. Gwo deklarasyon fè la wi. Enfòmasyon. Isi maten deba. Lanmò san jou pa chèf baz 400 mawozo. Sak pase baronn? E nou konnen ke vrèman chèf baz 400 Mawozo se Yonyon. Yonyon ki nan prizon. Li deside mete yon lòt jeneral ki rele Zo. Kòman Yonyon ka fè nan prizon epi li se chèf baz 400 Mawozo jiskaske li revoke Lanmò San Jou, li mete yon lòt chèf? M ba l bon bagay. Ki chèf ki li mete la kounye a la? Misye rele Zo. Donk li mete Zo. Li mete Zo. Donk Yonyon mete Zo kounye a kòm chèf. Abòne pi pase gen entèpelasyon depi ou fèl se avè w pou yo fè entèpelasyon e ou pou yo entèpele kòm bawon pou bay lèse pase pou bay pasaj men si w vin pa gen pouvwa sa a. Donk lanmò son jou se pale l ap pale. Pale l ap pale. Paske lanmò ban an chen mechan kanpe tèt pou tèt ansanm a misye. Ansanm e lanmò e chen mechan nan plèn nan tou. Chen mechan nan plèn nan tou pa bliye te gen depòte. Wi depòte wi. Misye te met depòte nan ti soulye l. Men kounya sak vin pase ki fè misye paka mete chen mechan nan ti soulye l. Se la baz la kounya yo menm lè baz la ap fè tèt yo travay yo di misye manke yon kapasite. Yonyon kounya li menm pandan l nan dan prizon an l ap fè apèl pase l ap mande misye sa misye ap regle a misye paske gen yon èr de tan yo bay. Gon bagay ki pase kwadèbouke la manman pitit se mare vant wi. Sa pa la te ye. Gason k tonbe. Alò gen anpil sivil ki tonbe tou wi. Wi bon ou toujou jwenn sa. Men gen bon grenn ke tonbe. Sa vle di ke nèg yo te soti pou yo t al plase yon chèf. Ki nèg ki nèg ki nèg. Nèg 400 mawozo. Ta pral plase yon chèf. Ki bò? E zòn bò. Se nan zòn kote depòte, paske yo te gentan pran baz depòte. Ou sonje kote e alò Lanmò Sanjou te gentan ap fè videyo nan menm kay la. Se nan baz sa nan baz sa menm yo ta pral plase yon nèg. Epi nèg 4 ponyèt yo menm. Yo plase. Yo lave. Lave mesye yo. Lè yo lave a, plis ke 30 nèg tonbe. Kapò ta pral kanpe goumen. Sa n ap di la a nan emisyon Maten Deba jodi mèkredi 12 janvye 2022 a madan mesye. E mwen m pa regrèt non ke m te fè emisyon sa a nan peyi a. Paske sa m ap pale la m p ap ba nou manti, si m pa t nan Maten Deba m pa t ap konnen nan peyi a. E nou menm k ap tande Maten Deba Fò nou tande pawòl sa yo e fò nou reflechi sou yo. Se yo k ap fè w konnen ki jan pou w pozisyone w nan peyi a. Paske imajine w, yon nèg ki pa konn anyen, epi ki gen kòb li tou ke kounye a li pral envesti laplèn. Ou wè nan ki sa w tonbe? Labouyi pou chat. Labouyi pou chat, wi. Nou te di ke 2022 a pa gen okenn jan madam mesye oke pou san pa kontinye koule nan peyi a paske gang sa yo, chèf de gang sa yo, antre yo menm. Y ap goumen pou teritwa. Teritwa, teritwa. Look, men m gon bagay ki endinye m anpil. E li vle ban, li vle febli m e ki ban m plis fòs tou. Se sa k fè pou ane 2022 a, m te gon slogan ki di ke m pè pou m pa pè, m tou kenbe l nèt. M pè pou m pa pè. Paske ou konnen, tout moun ka estime. Ou pè pou w pa pè. M pè pou m pa pè. Paske si w ta vin pè, l t ap di. L ap di. Paske depi m ap sòti, m pè pou m pa pè. Depi m m tou pè deja. Sa vle di kenenpòt sa m wè a, kenenpòt sa m pral kwaze avè l a, kenenpòt sa m ap afwonte a, m tou kon, m tou te konnen l la sou wout mwen, m tou reziyen m. Sa vle di m pa etone ke sou wout mwen m kwaze yon bagay ke m wè kòmsi ki parèt dwòl. Paske yon moun, tout moun ka wè sa nan peyi a. Ou wè jan 2022 an antre brital, brital, brital? 2022 a gen rezon l antre brital konsa wi ou wè 2022 a wè komisè tou ap mouri enspektè ap mouri yon ta de moun tou ap mouri ebyen louko dezi papa pou fen dane sa papa se pa de zam ki pa distribiye andan geto non pou fen dane 2021 an wi mwa desanm nan ki sot pase la son ane gwo deklarasyon ou fè la wi laskè wi gwo deklarasyon ou fè la alèz laskè k di l fen ane 2021 an desanm 2021 an se pa de zam ki pa distribiye nan geto yo. ki te anpeche peyi a mache nan kesyon koripsyon ok pou te chanje sistèm epi li te di ti rès la li pou pèp la donk ti rès la se ti rès revolisyon an èske n konprann sa k pral pase nan peyi a madam mesye èske n konprann sa k pral pase nan peyi a èske n konprann sa k pral pase nan peyi a madam mesye an 2022 èske nou pran sans sa k ap di la nan emisyon maten deba jodi a la Wè ou menm kap tande maten deba kounya la mwen envite ou pita oubyen demen al retande ankò emisyon sa pawòl geto sa pou ka pi byen sène ok sa kap pase nan peyi a pou ka byen konprann sa kap pase nan peyi a Look e nan moman la lanmò san jou pa chèf 400 mawozo ankò non li poko li se zo misye gen twòp gwoup pa li a banm baw non chèf la donk se zo ki chèf 400 mawozo konsa tou paske lanmò san jou pat kapab fè fas kare avèk chyen mechan Konsa tou, ehehehe. Pou moun yo pa al kouri britalman pou yo di l, pou yo kòm si yo ka al di lanmò sanjou pa chèf baz 400 mawozo non. Se kòm si m ta vle di w yo met misye de kote la. Yo met misye de kote wi. Gen pawòl k ap pale men misye pa gen imilite l te genyen la. Epi misye pa chèf ankò, misye pa gen kòmand ankò. Li pa gen kòmand ankò. Li pa gen pouvwa ankò. Pouvwa l te genyen menm pa sa. Misye ap fè gwoup pa l kounye a. Men nou pa konnen si ka gon lòt kout kreyon k fèt. Ok, ka gon eskiz. Enben se sa k fè li t ap bay moun yo manje an desanm nan. Mwen desann nou wè misye tap fè sosyal misye bay manje. Kounya misye manman w nou paka kache men voye wòch. Misye gen pwòp baz pa l. E tèlman bagay la pale e baz la divize, misye retire kò l, gon pakèt sòlda k swiv misye paske misye sèvi byen a sòlda l. E sa fè m di w gon divizyon ant baz 400 Mawozo e Lanmò San Jou. Se konsa ke l ye. E m pral di w gran bagay la pou piblik la k pat konnen. Matisan. Jounen jodi a anpil moun pa poze tèt yo kesyon de Matisan. Ou pa wè menm sa k te konn repete Ba Dèlma sou zòn Lasalin se yo k repete Matisan? Enben se menm gwoup mesye sa yo ki te anba mesye Jenèf yo mete yo deyò. Yo t al jwenn Ti Gabriyèl. Ti Gabriyèl pa asepte nèg la yo nan kleng li pou w ap vòlè, pou w ap fè kidnapin. Mesye sa yo kite Gabriyèl y al jwenn Vilaj. E mesye sa yo vin divize an de, gon pòsyon k jwenn Ti Lapli, gon pòsyon k jwenn Izo. W ap jwenn Matisan 4 Se mesye sa yo ki opere Matissan 4. Matissan 4, trè byen. Ki fè ou wè gen tout bagay sa yo. E nou te konn wè te konn gen dezòd Matissan. Men volim dezòd nou wè vin gen la yo, se nèg ki ne lòt bagay. Piblik la pa t konn sa nou menm nan Pawòl Geto nou di w sa. Se mesye ki te kite ba Dèlma. e mesye Jenèf yo te kouri dèyè yo, ki t al Las, sa ki te Lasalin, ki te Tokyo, ki te nan Riyèl Desalin, kounye a ki t al Site Solèy, ke Gabriyèl pase, ki te jan de fonksyonnman sa yo, yo kite al jwenn lòt bò a. M ka di w se mesye sa yo k ap simen laterè nan Matisan 4 la. E nou vin wè kounye a ke Matisan gen 3 blòk, lè m di w 3 blòk la, gen Vilaj de Dye, gen Matisan 4, gen Gran Ravin. E lè m di gran ravin nan kopi matisan 7 son sèl ke l ye lè w di ke 7 a gran ravin son sèl pasaj ke l ye. Madam mesye tande verite sa wi tande verite sa nan pawòl geto jodi a nan emisyon maten deba. Remak ke nou fè nan tout baz mesye a zam ke nou pase tout baz nou te konnen te gen 50 te gen 100 nèg baz kote gen jeneral jeneral nan tout baz ke n pase Kote k gen jeneral. Kote k te gen 100, li pase a 300. Kote k te gen 100 jèn gason, li pase a 300 jèn gason jodi a. Kote k te gen 500, li pase plis ke 2000. Kote k te gen 500 jèn gason, li pase a 2000 jèn gason. A zam! A zam! La, sa mande anpil refleksyon, Louko. Anpil refleksyon, wi. Pandan n ap pale de chanjman, chanjman, nou bezwen lapè. Èske se sikonstans peyi a? Sa se yon gwo verite. Ha! Èske se sitiyasyon grangou peyi a? Kin rann anpil jèn gason kounya vin kenbe zam. Louko e bagay map viv. Ou ta di ke tout baz yo konn a ki gen jeneral yo yap fè rekrutman. E di anpil jèn gason la ki vin retrouve yo kal nan baz kal anrole. Anrole. E sa vin ban yon refleksyon paske jèn yo genlè pap travay yo oblije kenbe zam depi yo kenbe zam tout e posib. Lèm di tout e posib la pa rapò ke depil kenbe zam nan manmanl paka moun a zam paka grangou. Li paka grangou. Sa vle di ke sa vin rann ke nou menm nou vin wè ke peyi a. Pral gen plis rèl. Pral gen plis rèl an 2022. Si pa gen yon chita pale o nivo de la polis, o nivo de minis enteryè, o mwen ke e pa gè ke mwen pale, tankou yon chita pale, yon dyalòg. Paske nou wè nèg yo pa ka bay lapè. Lè m pale w, gouvèneman pa ka bay lapè. Se achte w ka achte lapè a, achte lapè nan men nèg yo. Negosye a nèg yo. Negosye a nèg yo. Paske louko, se mwen k al vizite teren an, se mwen k pou di w sa m wè. E sam di w la m tèlman klè kotem de wè gen 100 nèg m ka di w vin gen 300 lèm di w 300 a 300 gen zam wi manch long wi Manch long. Nèg ki pa gen manch long nan men lan konnen gen 2 9 milimèt Sou li. poum poum pwouve w tèlman bagay yo vin egzajere e nou mande ke moun kap pale de e e Egzajere. chanjman pou peyi sa louko. E li parèt difisil, fòk gen gwo chita pale, gwo chita pale, gwo chita pale pou n ka wè paske bagay yo pita pral pi tris e n ap di tou e n ap wè kote k te gen lapè an pa egzanp lè w pran zòn lè w pran zòn nò la lè w pran de senmak a gonayiv louko s on veritab bagay gate e lontan nou te konn pale de mesye savyen kounye a bagay la pa fèt nan savyen ankò l fèt sou otowout la de senmak A Gonayiv, yon moun k ap fè wout sa a, bon, pawòl gen tout sa a, gade kote w ap met pye w, paske wout la pa dous. Epi ankò ke n ap di ke avanyè la, gwo koze k t ap pase Bisantnè. La ou te ka wè Bisantnè an dèy, Louko. Wi. Wi, yo pa di m, yo pa di m yo manke, yo manke. Avanyè yo manke, yo manke tiye Manno. Yo manke tiye Manno. Manno Vilaj. Manno Vilaj de Dye. Wi. Bon pyel ki sovel. La police wi. La police. 2 cha yo. La police manke pran manno village de Dieu avan yè. Avan yè samdi a. Samdi a sou bisantnè. Sou bisantnè. La police manke pran manno. M ka di w 2 cha yo kwaze ak manno ki te nan yon ti machin. Ok. Kout bal demare men louko mesye sa yo pa senp non yo djab anpil wi. Manno djab anpil. Manno djab. Manno village de Dieu djab anpil. Si w wè machin manno te ladan an sa tounen paswa a bal. Map gade foto a la m wè anpil anpil katouch. Anpil katouch. Pou Manno gentan soti nan machin nan l tonbe nan ravin nan. E paske polisye yo genlè pa met pye atè. Si yo met pye atè, nèg yo manje Manno wi. Manno lage kò l nan bwat chèn nan. Paske si polisye yo met pye atè, yo tap pran Manno. Men pou figi yo pa met pye yo atè men machin nan pran bal. Louk, machin nan tounen paswa avèk bal. Donk lapolis nasyonal Dayiti manam mesye manke pran Manno de vilaj de zye se nimewo 2 Vilaj de Dye. E Manno. Se sa m ka di w. E gen lòt bagay toujou. Paske gen anpil mesye nou wè sou rezo sosyo ki t ap fè foto. E gran piblik la, nou pa konn wè te gen yon jenòm ki te nan baz e nan baz Gran Ravin. Li te bay tèt li M30. Nou janm wè misye? Misye pa mouri? Li te nan Ti Masanjè. Non, l pa mouri. Misye kounye a li sou tim chèz woulant. Sa vle di ke peyi Dayiti. Tim chèz woulant. Sa vle di nan moman l sou chèz woulant. Yo mal mennen misye a bal. Ou pa wè kèk jou nou pa wè misye sou rezo sosyo ap fè postè? Kèk kèk jou ou wè misye. Enben. Jounal misye misye misye. Misye sou chèz woulant. Misye misye misye kokobe. Endikape kounye a. Misye endikape nòmal. Wi. E sa fè ke n ap di jèn gason k nan geto yo. Nan chanje bal avèk lapolis.